Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou kanal paw la tvlakayhaiti.com jodi an se vandredi 21 E Oktòb 2022, nou kontan pote anpil enfòmasyon pou ou sou sa k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti kòm dabitid. E jan ke nou toujou fè l, chak jou e nan chak videyo n ap prezante w, fòk nou remèsye w, fòk nou ebyen di w e kòman nou santi n kontan le fè ke gen de moun ki yo menm kwè e kontinye ap ankouraje travay la. E nou menm n ap travay darachpye, 7 su 7, 24 su 24 pou n kenbe w enfòme. e kèlkeswa sa l ye a, kèlkeswa kote l ap pase a, ebyen nou menm nou gen pou devwa pote l pou ou nan de pla men w, san w pa bezwen kase tèt ou. Grenn sa w gen pou fè, se abòne avèk kanal sa a, aktive ti klòch notifikasyon e sitou e donk kite yon kòmantè ak yon like anba chak videyo nou, sa ap ankouraje nou e n ap santi nou vrèman Ebyen kontan le fè ke gen de moun ebyen ki pral fè sa nan menm video sa ke nap pote pou ou la a e ki pral ankouraje nou ki pral ban nou love la e nou diw mèsi deja. Enfòmasyon ke nou pote pou ou dosye ensekirite a nan peyi dayiti nou konnen depi kelke tan ki kantite kalamite ak mizè moun kanaran yo menm ap pase. E fòk nou di yo ke bandi anvayi anba a, Izo deja fè alye a kan Jeff, e donke nan Kanaran bagay yo grav anpil moun, de men nan tèt anpil moun ap rele, kriye, ap mande, enben èske leta ap kite bandi, gang fin touye yo anba a paske bagay la dejenere, enben chèf gang Izo ki li menm deja atake Minotri e ki deja pran an posesyon, enben divès enstitisyon leta nap mande èske leta vrèman ap kite Se bandi kap fè e defè nan peyi a aloske se yo menm e ki pou bay peyi a e donk e sekirite se yok pou e bay e donk e popilasyon an e ankourajman pou yo viv men lè se leta a menm ki enplike nan de zak malfwa kap fèt nan yon peyi se pa posib eben anndan video sa nou pral fèw tande tout detay avèk TT ki li menm pral Enben esplike nou rezon ki koz chèf gang Izo li menm nan moman nap pale la misye vle gen kontwòl e donk tout Kanaran nèt el deja fè plizyè alye nan blòk la enben ki mete lavi moun Kanaran an danje ki mete lavi moun Kanaran e donk nan touman paske yo paka viv se leta yap mande konkou malerezman pa gen repons ak jan de kesyon anpil moun ap poze eske peyi a gen leta Nou pa konnen. Antouka, nou pral envite ou a gen detay anndan videyo sa menm. Rete konekte ou sou kanal paw la, TV lakay Haïti.com, nap tounen pou yon pwochèn videyo. Depi kèk jou, gen yon sitiyasyon k ap devlope nan Kanaran, zòn Ti Tanyen, Lafito, Minotri, nan zòn Simonè. La a, mwen nan Kanaran. M gen plizyè lòt imaj ke m dwe montre n trè byento, ke m gen yo la a. Nèg n ap gade sou ekran yo se nèg ki ap opere nan Kanaran. Men rezon ki fè m di peyi a difisil. Nan yon peyi k ap mache, kote eta de dwa respekte, kote lajis. Stis ap travay kote nèg ak zam pap fè lwa ou pa tap wè ke m tap pase imaj bandi sa yo sou ekran m. Men atansyon. Lèm fèl M pa toujou gen garanti ke lapolis ap bay rezilta men m fèl pou ede sosyete a popilasyon an tout pwoblèm kap bay kanaran gon nèg ke w pa kapab ekate. Se towo sa t sou ekran an. Si w kwaze ak misye yon kote pa egzanp, w ap panse ke misye se yon, bon kòm zanmi an pale de palmantè, depi w se palmantè w genlè ou ka bandi m pa konnen, men w ap panse ou wè s on moun k ap viv. Si w kwaze ak misye yon kote, w ap panse ke s on. Epi. Gen yon nèg nan simonèt te rele ti pastè. Wè m di te rele ti pastè paske m ap ankete sou misye pou m wè si l pa lage pye li ta bay fon ralon souf. Men m pa kwè paske kounye a nèg yo vin pran plis dimansyon lotbò. Toro a. Gon yon toro t rele ti pastè gon yon toro t rele lanè. Nèg yo aksepte fè alyans ak Izo chèf gang 5 segond lan ki nan vilaj de Dye. Odasye nan dènye nivo. Zoe misye tap fache te joure Morvan oh kouzen Mika li pa nan vilaj la manti m te gentan bal enfòmasyon paske nèg yo ap fè alyans tanzantan e se la bal a vin pi frajil nèg yo pat Fòk konekte avèk Vitelòm. Aprè lasasina de Junior Manie alyas Nònò, nèg yo vin konekte paske Nònò te bon patnè Izo. Kounye a Vitelòm ap kidnape moun sou wout Frè Tòsèl Taba epi l voye al kenbe pou li nan Vilaj de Dye. M te di n sa. M te di n ke sa sèlman misye gendwa petèt gen rezon wi lè l di l pa kidnape a, se paske aktyèlman se Manno ki plis jere zafè kidnaping nan. Em do izo kounya e bagay dlo lap jere bagay bagay lanmè lap jere bagay kolonbyen lap jere bagay jamayiken l regle bagay dwòg misye ap regle e pa ti koze t gen la non donk ti pastè ak lanè nèg yo aksepte fè alyans ak izo paske Kazèk m te pale n de li a, Julio Daguerre, ti mene. Misye t ap kouri dèyè nèg yo, li pa t vle nèg yo enstale gang nan anndan nan Simone. Paske te vin gen pwoblèm tou, etsetera. E sou zafè gran nèg ki anba, Blèbidjo, etsetera. Misye negosye pou se li menm ki rete kòm chèf. Se sak fè Izo avèk Jeff nap gade sou ekran nèg yo yo pat anvayi Titanyen kontrèman ak Minotri. Epi nèg yo kòmanse yap eseye miltipliye kontak. Donk kounya si ti pastè fè deal pal la konsa donk izo avèk Jeff ke nap gade sou ekran an tap sèlman ba li mwayen poul fonksyone paske pa bliye gen yon towo t rele Blek kap jere sous bat la map vin sou dosye sa. Paske gen anpil plenyen sou smat la pandan map pale la. Blek kap jere sou smat la misye te wonfle deja la nè li wonbat misye li wonfle misye byen wonfle tande wi li bat la nè epil sezi pou misye 2 zam. Donk lè sa alye Blèk ki se chèf sous matla a, Chen Mechan ki se alye Blèk, èske nou wè kòman kòman bagay yo melanje nan men nou? An nou imajine ke Jeff ki pi pre Chen Mechan alòske l pa fè alyans ak Chen Mechan. Swive sa. Bagay yo konplike wi. Blèk, misye se alye. Chien mechan. Donk avan pa lontan la a sak pase se ke towo ki rele Blek lan misye la pral kreye yon sitiyasyon panik paske lane bay yon manman pitit chien mechan ki tap viv ti tanyen yon bal bò dèyè he li bal yon bal nan dèyè ki se manman pitit chien an. Chen an chen mechan e pa rele misye tande wi ebyen sak rive lè lanè fin bay yon pitit chen mechan an kap viv ti tanyen bal bò dèyè epi li bay yon lòt ki rele Stefan yon bal nan pye alòske Stefan se sòlda Bèlèk ak chen mechan. Lè sa, e sa t fè wè nèg yo pati dèyè kazèk Lala, Ti Mene, Julio Daguerre, Ti Pastè, Lanè, nèg yo deside bay lakay yo a gang pou enterè pèsonèl yo. E se sa t fè wè nèg yo debake la epi w wè Pastè a te nan kou, e misye nan kouri kazèk la. Sa pral kreye sitiyasyon panik. Izo li menm lap vale tèren li bezwen plis alyans, li bezwen plis kontak paske bò lanmè a enpòtan pou Izo m di n pou lenstan. Misye misye gen chaloup li etc san pwoblèm. Nèg yo vin kreye yon alyans kote yo vin domine tout zòn lafito, minotri jis rive nan maleng yon ti lokalite nan kabarè. Simone etc. E dayè nèg yo rive anba yo kòmanse kidnape moun san pwoblèm. Yo kidnape plizyè moun deja depi menm avan yo enstale chèf gang yo lòt bò a. Men gon bagay ki atire atansyon m se paske gon pakèt jenn fanm lòt bò a. ki tou pwofite plake ak bandi sa yo pou fasilite rantre yo nan zòn nan. E se la bagay la konplike a. E sa rive nan Tomazo avèk nèg 400 mawozo yo. E fò m di ke, e sa m t ap di lapolis la wi, kay yo te pran an lapolis t antre. ladan l pou kòlèg la, nèg yo rekipere kay yo ankò. Epi kay sa m pa kwè e pou kòlèg li te ye vre non, se pou yon sitwayen k ap viv aletranje kòlèg te pran kay la ta sanble, ebyen bandi repran kay la ankò. Paralèlman nèg Vitelòm yo mete yon pakèt nèg deyò, depavayan nèg yo ap fouye moun nan zòn nan anba a. Se yon peyi difisil. Ebyen kisa k pase? Sou premye limenna m al tonbe anba a se Keshnayda. M gade m m pa pataje foto yo. Men medam sa yo osi konplis nan sa k ap pase anba a nan zòn Kabarè. Paske yo plas a chèf gang e se yo menm ki fasilite bandi yo rantre nan Kabarè konsa. Kounye a kèlkeswa moun k ap frekante wout nasyonal nimewo 1 an, w oblije ap travèse yon pakèt fwaye gang e fò w peye pou w travèse, si w kapab, si yo pa fè w tout kalite bagay nan wout la. E m ap travay sou limena sa a, Krishnayida. Kouramman yo rele l Ketya. M ap travay sou Jovanya ki se pitit Roselor, ansyen fanm Anèl. Jozèf ki aktyèlman nan prizon Titanyen depi plis pase twazan. Men madanm sa a son se yon son fanmi ki pa fin bon moun. Yon Rose d'or nan prizon depi plis pase 3 zan. Lè prizon an la te gen kase la ou kouri, li pat ka ale paske li fè opresyon. Li gen pwoblèm opresyon, l ap tande m la a wi. Li fè opresyon l pat ka kouri, li oblije rete nan prizon an. E lè m al Te konnen poukisa yo t arete Roselore? Sanble l te nan kesyon detounen kamyon fanm wi. Ah yon bagay difisil. Ebyen 2 pitit li yo ki se Jovania ak Ketia ke m jis poko vle pataje imaj yo m gen tout detay sou yo. Ebyen 2 limena sa yo. Se fanm makès. Fanm makès. Makès se chèf gang aktyèlman ke Izo plase nan lafito. Ke m gen imaj misye, m ap fè n wè l nan semèn nan. Èske nou wè kòman peyi a fonksyone? Donk limena sa yo. yo menm yo pèmèt ke gang yo gon fasilite pou rantre nan komin yo. Gon lòt limena ki rele Kimberly, se li menm m di w ti video nèg yo ap banm pwoblèm pou li a. Se pa 2 nèg kap ekri m pou video Kimberly a m pap bay li. Kisa n pral fè ak li? Kite video Kimberly a sou biwo ODV a toujou, kite l la. Gen yon towo ki rele Kimberly. Tout moun Kabarè konn limena sa sou non Aden ki se pitit machann fèy.